Eske m pa gen manman wi m enben kout lora ki rale m eske bagay pa ka pran lari ou menm ki pa vle soti m pa fè mond gade kaka moun wi ayy se nan pòtoprens wi mesye hihihihi. Sa pa gen lontan koze zafè ensekirite a ap kontinye vale teren, jodi a chèf gang Izo monte o kreno, Li ta vle fè kwè li vle konvèti oubyen ankò mande padon ak pèp ayisyen an, li tou pwofite mande dcpj e popilasyon an pa santre sou sa k pase yo, mete lame fò, met tèt nou ansann pou n viv ansanm, sepandan chèf la bliye tout mal li fè kidnaping, touye, kraze brize, anpil polisye mouri anba men Izo. E jodi a li ta mande amnisti jeneral. Map gen plezi prezante n dènye enfòmasyon nan nouvèl la bonjou bonswa tout moun ou konekte sou Fiatify 83 gwo rezo a e se lè pou m pote pou nou tout dènye enfòmasyon kap domine aktyalite a rete la poko deplase rale chèz ou chita nouvèl yo anpil eske se tout bandi yo ki pral deside depoze zam eske se tout bandi yo ki deside fon lapè nou poko konnen n poko la men sepandan izo pran devan pou l mande pèp ayisyen Ann bliye sak te pase yo, retounen nan sous la, ann viv ansanm, se sèl mwayen nou kab mete tèt nou deyò. Anpil enfòmasyon. Genyen tou Kolonèl Himmler Rebu ki fè anpil pale sou zak asasinay, ensekirite kap kraze peyi a. Si ou pa prese, rale chèz ou pon ti tan, ann koute Kolonèl la kap pale. Avan, se Izo li menm ki ap pale nan detay yo, fè konnen li mande pèp la padon. Èske se vre? Èske l deside konvèti? Èske l deside remèt zam? Kesyon sa yo la pou n reponn nan jounal la. Si w poko fè sa, konekte ansanm avè n, enfòmasyon ak lòt se kounya la sou Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. Bliye tout mal. Dayè kòmsi. Si, si w ap sonje kòm si egzanp, w ap di, a moun sa te fò, mwen m di a sa te fè m, sa di sa te fè sa, peyi a pap janm chanje. An n bliye tout sa k pase, an n bliye, tande, an n bliye tout sa k pase antre nou, an n bliye tout mal moun yo. Jan w tande yo di w vilaje di, vilaje di a, e pa, e pa sa vre non frè. A moun yo ap fè w pè, yo mete yon mit lan tèt ou, o vilaje di a izo, se yon dyab bon, tande bon m ba w kont ti mwen menm, ti inosan tankou m, yon fason, pou y ap di w izo se yon dyab, depi l wè w, jan moun yo, e moun yo konn ap pale, m konn tande moun ap pale ap di izo, izo. Lè map tande, m kontan di eske demen ap pale konsa? M kontan ap tande radyo la a map tande nouvèl. M tande moun ap di a ebyen sa izo bay, izo la izo jwenn li, izo voye bal, izo simen bal. M di ki izo? Eske eske mwen menm menm eske demen ap pale konsa? M kontan ap poze tèt mwen kesyon sa wi. Lapè a bò kote pa nou ok nan twazyèm nan wap wè n kòmanse epa leta k vin fè lapè pou nou epa leta k fè n fè lapè wap wè ok m te lan goumen ansanm avèk kòmsi kris la nèg ti bwa bagay sa yo. Ok avan avan nèg tibwa m te nan gouma pilat ok lapè fèt w ap wè m pa janm nan gouma pilat ankò m te nan gouma tibwa kounye a koz nou wè twòp inosan ap viktim sa l ye nou gentan wè goumen an l pa nan enterè pèsòn moun bagay sa yo epi nou nèk ale n fè lapè w ap wè twazyèm nan matisan l ap fonksyone nòmal la Eske w tande yo di konsa ah eeh ah eeh ti lapli fè matisan ap fonksyone byen kis la fè matisan ap fonksyone byen nèg pilèt fè matisan ap fonksyone byen izo manno bay nèg sa yo bougòy kilibray yo fè matisan moun matisan alèz wi ou pa janm tande sa ale di e la pou m moutre w ayisyen an son e pa ayisyen an anpil ayisyen Anpil ayisyen yo gen mantalite fatra, yo bay enkapasite. Kot kot kot kot moun ki vin remèsye Izo ki di konsa Izo e ok kout bal te konn ap tire nou di sesi sela ok gad jan ti mesye yo fè labè nan matisan poko janm gen moun ki di sa ou wè sam diw la e pou yo ta ankouraje nou pou yo ap di mesye m renmen lapè a e nou ta renmen sa fèt nan tout peyi a pandan se e rèv nou sa e konn tout bagay yo m gen moun nan tout peyi a nèt nan tout mond lan m gen moun ou wè sam diw la e. Al di m konn tout sa kap pase nan zòn sa yo bay gon kòmantè yon moun sot fè la al di konsa yo tap tou mare m bon boo si lapè fèt leta foure bouch nan koze a ok pou yo fè tout bagay an sa m di w la pou yo met moun geto yo alèz pou yo fè pwojè antre nan geto ok lopital sant sante tout bagay m di bay wè sa m di w la. Yo met lopital nan peyi a epi chak ti zòn sa yo, yo met yon ti sant sante ladan bagay sa yo. Epi gade lopital jeneral la, talè. Gade lopital jeneral la. Gad jan l ye. Pil maladi atè. Moun pa ka pran swen. Li pa ta sipoze konsa. Pa gon kòmsi yon kote an Ayiti. ki fè pi bèl pwogram ke geto ke geto pa nou bay ke geto yo piga piga panse kò piga panse oh oh piga panse tande piga panse moun petion ville anlè mariot zòn sa yo fè pwogram ke geto a fè pwogram ke ti bwa ke gran ravin ke vilaj de dye dèlma 6 ee site solèy bèlè pwogram sa yo se pa moun vilaj ki enjoy yo èske ou panse gon lòt moun ka soti vin enjoy nou pwogram is offend the vilaj vala moun ki vin vala moun kap vin nan pwogram la frè. Ah monchè bon. Antouka brother e mwen renmen tout pawòl ou di yo menn sof ke menn nou vle fon lapè a tout kè nou menn pou nou pa nan sitou menn. Lapè a fèt a tout kè nou deja antouka mwen nou baw lè pòt 7 minit la sa vle di ou mèt al di moun lakay ou ou sot pale atis Mwen e bati. Fin pale. Fin pale. E. Sa vle di tout mizik yo. E. Tout mizik yo rive sou ou. Bon, depi e mizik wap bay frèm, mwen avè w menn. Mwen avè w pase mizik se pasyon nou. Ou fin pale. E lèm pral jwe Canada, ok, m gentan wè non an, lèm pral jwe Canada. Ou vip banm bon kat gratis ou vip tande. Men monchè bon deyè a gen kòb monchè nou pral sipòte w sof ke deyè. Non tande bon boo tande menm ke w gen kòb tande se pa kòb la ki enpòtan vre mwen m plis renmen love la avan imedyatman w gentan bay love la ou pa kache l lè m pral jwe Canada ou gen yon kat gratis ou vip. Ah monchè non m pa gen pwoblèm a sa non men menm rèv mwen se pou m ta yon m vin Ayiti pou m wè Izo ap jwe nan yon pwogram wadèvè kote pou m ale tèt frèt mwen la. Ok bon m tou envite w 7 8 mas e fèt baz la ou mèt vini 7 8 mas ou mèt chwazi youn nan jou sa yo evre ou mèt ekri m prive menm si tande menm si tiktok ta pran paj sa paske yo toujou ap bloke m bagay sa yo loka m tap gentan a 1 milyon moun kap swiv mwen map map map fè lòt paj kanmenm wap jwenn kontak mwen. Ou ap ekri m epi n ap pataje nimewo telefòn, 7, 8 mas, vin nan pwogram. Ap gen ap gen pil atis. Nou pral resevwa Kolonèl Himmler Rémus sou sitiyasyon ensekirite an ki chak jou ap vin pi konplike, polisye ki ap mouri. Men youn nan kesyon sitwayen yo ap poze se kisa bandi yo vle egzakteman piske sa fè lontan Gen san kap koule, gen anpil vwa kap leve pou mande mesye yo bay peyi a yon chans, men jiska prezan bandi yo kontinye ap fè san koule, yo kontinye ap kidnape moun, yo kontinye ap tewòrize popilasyon an. Nan pral pale avèk Kolonèl Rebu. Nap di bonjou e byenvini sou Karayib FM. Bonjou a tout ekip la, mèsi pou envitasyon an e mwen prè pou m reponn a kesyon ke w anvi poze. Avan nou vini avèk kesyon prensipal sa, ki sa bandi yo vle, mwen anvi mande w ki yon kòmantè pa rapò a dènye evolisyon gè la, polisye ki, 4 polisye, antouka 3 ke yo jwenn kadav yo ki mouri nan Metivye zòn Petyonvil, 6 polisye, majorite ajan udmo ki se yon inite espesyalize nan lapolis lan. ki mouri nan zòn Savyen ke lapolis pa menm an mezi pou al rekipere kadav yo, tou sa yo, kòman ou menm ou kòmante yo, kòman ou analize yo? Bon, 2 bagay malere ki pa t ap rive, ki pa t dwe rive, ki pa fèt pou te rive, se moun ki responsab Leta sou le plan politik. Paske lè w ap gouvène, premye sa yo di w, gouvène se prevwa. Si yo te fè tout sa yo te gen pou yo te fè yo, jan l fèt pou l fèt, jan lè nòm moral e lè nòm legal preskri l, sa pa t ap rive. Tout sa n gen la a, se yon devyans, alò, de devyan ki rive nan tèt pouvwa Leta a, ki konfonn leta avèk banditism e ki konprann ke banditism lan son jwèt li ye, yo rantre ladan l, yo enstale l dans un premier temps paske yo konprann son bagay, yo konprann son bon bagay y ap fè, yo chèf, yo gon pil moun avèk yon pil zam bò kote yo etc. Donk yo gen yon nosyon trè relativ de la sekirite paske yo menm yo gen santiman ke yo an sekirite. Alò ke mwen menm mwen gen yon total lekti, lè pa egzanp mwen wè yon moun yon responsab deta ou gen yon pil moun antoure w avèk zam, mwen menm se mande m ap mande Bondye si youn moun ki l frape l tonbe epi yon zam sansib deklannche kisa k ap pase? Donk nou pa gen menm fòmasyon moral. Nou pa gen menm fòmasyon sou le plan teknik, donk nou wè bagay yo de manyè diferan. Se anpil moun ki konprann yo kab pran pozisyon chèf la pou yo òganize dezòd, pou yo pwostitiye dotre sitwayen. Paske, menm moun ki bandi yo toujou di l, lè w pran w ap gade de timoun ou wè ki gen yon zam nan men l, menm nan mi lan timoun sa a pa p kab konnen kote pou l pran yon telefòn pou l achte zam sa a. Sa vle di ke gen yon moun ki plase l nan men l. Pwoblèm nou gen la, si nou vle rezoud li a la baz, atè, kote l ap manifeste l la, n ap toujou twonpe nou paske kote manifestasyon an li se pa la pwoblèm nan sòti. Pwoblèm nan se anwo li ye. Lè pa egzanp ou gen yon moun k ap dirije yon peyi, gen yon sitiyasyon k pase, polisye yo mouri jan yo mouri nan zòn Metivye, nan les hauteurs de frères, zòn Doko, etsetera. paske yo te konprann se de devwa yo te pati ale nan devwa yo. Yo mouri de manyè brital konsa. Mwen de 2 jou aprè, moun ki responsab peyi a, premyèman pa janm di oun mo de senpati, pa janm di oun mo sou sa l gen entansyon fè. Li pran avyon l vire dèyè l Lal dan yon rans al dan an ajantin etc. Mesye ta kap gen dimil rezon poul kap pati fè de twa ti pè DM e al pran pòz li se chèf lap pale avèk lòt moun ki gwo chèf vrèman m konprann tout sa men si se ton être humain vrèman kisal tap fè. Lè l rive nan ayewopò a, li t ap lanse yon mesaj. Li t ap di popilasyon, Eskize m, obligasyon de masaj oblije m kite peyi a. Men, men tèl bagay ki sot pase avèk 2 polisye ki pèdi lavi yo. Mwen enfòme nou ke m mande chèf de lapolis la yon ankèt imedya sou kesyon sa a, e dèlò ke m tounen, m ap pran 2 tip de mezi. M ap pran 2 mezi kont moun ki responsab fyasko sa a, E m pral pran dè mezi pou m akonpanye fanmi moun yo de tè sòt ke nou kapab ba yo rekonfò ke leta nan sitiyasyon osi grav kapab fè. Li pran avyon an l pati. Ou panse si sa te fèt, lè l retounen an lòbèy ki fèt nan ayewopò a t ap fèt? Non. Gen yon matyè yo rele nan lame yo an se yo l'art de commander. Lè w ap dirije yon peyi, c'est un art e premye eleman art la Se sansibilite pou w genyen pou moun w ap dirije yo. Se anpati pou w genyen pou moun w ap dirije yo. Kantite moun ki mouri depi lè doktè a monte la, la plenn, gen yon pil moun ki mouri nan masak, gen yon pil lòt nan tout zòn Akayè, y ap fè dezòd, y ap asasine. Ou janm tande moun k ap gouvène yo janm di yon sèl mo an favè moun sa yo? Yo pa di yon sèl mo. Poukisa? Se paske yo konnen yo gen konviksyon ke yo pa gen entansyon rezoud pwoblèm nan e ke yo pa gen konpetans pou yo konprann pwoblèm nan pou yo pote solisyon. Sèl sa yo kab fè se lage tout bagay sou do e lapolis nasyonal tout lajounen e tout lannwit. Li pa posib. Yo ap lapolis la polisye yo fè twòp nan sa devwa yo ta kab mande yo. Y ap mande yo pou y ap rezoud dè pwoblèm de rèd e danbiskad. Se pa wòl lapolis sa. Menm lè zinite trè spesyalize nan lapolis pa gen anviwònman sekiritè pou pwòp tèt yo pou yo reyalize dè operasyon parèy. Donk, se sa menm pou yo fè tou wi. Lapolis lan pa rapò a sa n gen la a, men se wòl lame. Men kanmenm nou gen yon anbriyon lame la a. Èske sa n gen la a kòm lame li menm kapab aji? Pa janm gen lame an jwèt. Se yo di w timoun pa antre nan yon dam. Mentnan, ki sa k pase? Ou menm kòm jounalis, lè jounalis lan fèt apati de kwa? Apati de lenfòmasyon. Ki ankèt nou mennen sou tipoloji aktyèl lame a, sou antrenman l, sou swen l, sou mwayen l? Ki ankèt nou mennen pou konnen si lame a fè dè operasyon, dè manèv ki pou pèmèt li adapte a teren an, vwayaje atravè teren an, konnen l fizikman? Èske sa fèt? Ki mwayen yo genyen? Sèl sa mwen menm mwen tande. Mwen tande ke moun ki minis de la defans lan ap plenyen piblikman di ke yo kòmande de zam pou lame ke gon lòt peyi gen peche yo bay lame a l. Donk kisa w kap mande lame a pou l fè? Mwen wè e gen yon nòt ki trè sibtil ki sòti nan eta majò a lè zak la rive. Padon, kote yo prezante senpati e solidarite yo a lapolis nasyonal e yo di de manyè trè klèman yo la men yap tann ke yo gen lè mwayen pou yo ekipe an materyèl e ekipman pou yo kapab fè sa yo gen pou yo fè a. Donk. Se son de militè yo pa kab pale mwen menm son militè ki chwazi fè politik paske se politik la ki mal fèt ki kraze lame a ki kraze peyi a je fè an chwa yo pa kab pale jan map pale a yap soufri mwen konnen yap soufri yap soufri nan nanm yo e nou te wè spektak la sak te rive yon majò lèl tap di li rive sa yo rele kote de l eksplozyon onivo de sa konsyans de sòlda li konnen Ki sa l ta kab fè? Li konnen li prè pou l sakrifye vi l. Dayè, peyi a antrene l, prepare l pou sa. Men il est musclé par ceux-là qui sont des politiques. Moun k ap fè politik, yo pa fè politik. Espas politik la se yon espas d'exploitation pou yo kapab vin quelqu'un. Se des gens qui sont en mal d'être, ki gen des désirs d'être. Yo pa konn sa y ap fè a, men y ap gonfle lestomak yo, se yo k chèf ladan l. Donk, tous ceux qui arrivent là au pays et qui s'aggravent, Se l'ignorance de ceux-là qui nous dirigent. Ensuite, m'ap di yon bagay ki extrèmement grave, j'ai la conviction que jodi a, moun ki chèf la yo pè fè appel a tout moun yo konnen ki ta kab pote yon solution a problème nan. Poukisa? Parce que gen yon agenda politique. Yo panse si yon moun ta vini li ta pote yon kout men la k ta chanje sitiyasyon an, moun sa gen yon avantaj politik, yo menm kòm yo bezwen avantaj politik la pou y al fè fo eleksyon pou mete fo prezidan, fo depite jouk fo senatè, donk yo mèt anglouti lè y ap kraze, kwaze bra yo dan lespwa ke se de moun k ap sot aletranje vin rezoud pwoblèm nan. Men moun yo pa kab vin foure tèt yo nan sa pou nou. Dotan ke, yo ta kab vini wi. Lè yo vini yo mennen sou teren an. Men yo di nou sa. Yo di nou yo chita yo pale avèk de moun, yo wè moun yo pa okouran de anyen, pa konn anyen nan bagay sijè y ap pale a. Se de de timoun ki fin fè yon dezòd, epi y ap nan ke tann de lòt granmoun vin repare dezòd la pou yo, epi bra yo kwaze y ap tann pou y ale wi. Donk se sèt enkonsyans o nivo di pouvwa ki mete nou la. Se pa solisyon k pa genyen. Sou le plan teknik, rele nenpòt ki jeneral fransè, ameriken, syedwa oubyen jamayiken oubyen salvadoryen. Pèp la ki abòde kesyon an jan yo fèt pou abòde kesyon an, l ap di w dans un premier temps nous allons entreprendre une opération de neutralisation. Ki vle di kwa? Leta pran le controle de l'espace physique e anpeche on nèg ki gon zam nan menl soti nan lari al fè on lòt moun mal m poko rantre nan aksyon 1 la netralizasyon ou verouye zòn devolisyon moun ki bandi yo men sa sèlman ap baw on enpresyon ke pwoblèm nan rezoud wi men kounye w kòmanse Paske moun ki bandi jodi yo, kòm m ap di w, se pa yo menm ki pwoblèm nan. Pwoblèm nan se moun k ap ba yo zam nan. Pwoblèm nan se moun ki t ap finanse yo jodi a gen pwoblèm yo pa kab finanse yo. Yo wè yo oblije akselere kidnaping nan pou yo kab kenbe menm sistèm finansman an paske yo menm yo gon devlopman de sitiyasyon lojistik yo oblije kenbe. Pa egzanp, lè w wè sanksyon yo pran Epi ou wè kote sanksyon yo fin pran ou, pran akalmi pandan de ou twa semèn. Epi apre sa ou gen yon akselerasyon nan kidnaping nan. Sa vle di kisa? Gen yon enkyetid, gen de moun ki pa konnen si y ap pran chèf yo, yo kapab vini pa pran yo donk y ap fè de kòb rapid pou sizanka yo gen pou yo jete yo, oubyen pou yo kab gen de mwayen kontini pou yo kab kenbe sistèm lojistik yo a. Ou pa remake gen yon akselerasyon nan detounen kontenè? Se sa wi, se nan sa nou pran la wi. Nan tèt ou konprann yon nèg ki minis jodi a, yon nèg ki premye minis lan diferan de bandi k nan lari a? Ou panse ke l diferan? Paske l ta dwe diferan. Paske ke mwen menm pèsonèlman, m chita pandan pli de 3 zèdtan avèk Doktè Ariel Henry, mwen diskite bagay n ap pale la yo, il y a plus d'un an. Paske m te konnen ke sitiyasyon an ap vin yon sitiyasyon de gravite ke w wè l genyen an. Paske gen yon ti pwovèb ki di w ti chemen bouton, ti chemen malin. Si bouton ap grate w, ou pa pran mezi pou w pran antibyotik imedyatman, l ap vin tou lonj avan. Maintenant, ce qui est arrivé, premièrement, il y a l'ignorance. Se kankou si w ta pran m jodi a w fè m rantre nan yon sal doperasyon e yon moun ki fè yon strok, moun nan ou deja konnen l mouri. Alò ke si se Doktè Ariel Henry ou fè antre nan sal la ou konnen moun nan, ou konnen moun nan gen chans omwen 50, 50. Jiskaske l dyagnostike, li di w oke l ap opere, men posibilite yo. Se metye l. Mentnan, sa k vin rive, e m ap di popilasyon an sa, bagay ki gen la, se yon bagay teknik li ye. E se tèlman nou pa gen entèlokitè, ki fè blan yo, ou wè ki pran yon seri dangajman piblik. Ou wè Lèzetazini tèlman pran angajman nan kesyon an, l ap mache demache pou l wè si l ta Bay 2 moun e chaj la tankou le Canada etc. Poukisa? Lè l fè yon evalyasyon de done reyèl yo sou teren an e lè l pale avèk moun ki responsab yo, yo wè ke moun ki responsab yo pa konprann de kisa y ap pale donk yo menm yo pa kab vin pran chans ekspoze sòlda yo la. Y al eseye refoule l bay Canada, yo pa ko menm eseye di paw la m konnen sa pa kab mache, poukisa w gen yon dosye nan men w se dosye w li epi w ap vin refile m li? Si l te bon l tap kenbe l. Mentnan, tout sa map di la pa rezoud pwoblèm nan tèt moun yo. Men poukisa k fè yo pa itilize moun ke yo konnen sou teren an? Pa egzanp, ou ta rele m la jodi a pou m abòde kesyon sa. Premye sa map fè son ekip miltidisiplinè map rele. Anpil moun. ki te nan tèt lapolis la, ki konn lapolis pi byen pase m, ki konn nati pwoblèm lapolis yo pi byen pase m. Men, konesans mwen genyen vle di ke m konnen la a, mwen pa konnen fò m rele moun ki konnen. Se premye bagay ou fè lè w gen pwoblèm, rele moun ki konnen an. Answit, gen anpil moun ki pran bagay la an tèm de lagè, li kankou. Pou l transfere fò metèd nou an bandi tou. Je lè nap panse de moun kap mache tue moun, fè popilasyon ap kouri kite kay li etc. Epi nap panse pou nal aji menm jan avèk yo. Nou pa lòt bagay ke dè bandi tou non. Mètnan fò nal chita trankilman pou n gade sous kote pwoblèm nan sòti a. Ou gen yon moun ki premye minis la pa vre? Nap repwoche afè bandidis. Li pat chita nan yon gouvènman avèk yon moun ke tout rapò piblik tap bay ki te patisipe nan zak kidnaping, li pat ba yon lòt minis, tout rapò tap di se minis sa, li te li pa fèt poul ta minis, se yon minis kotel ye a, paske gen yon lè li te nan tèl pozisyon, li te gen bagay dwòg, nou pat konn sa? Premye minis lan pat konn sa? Li pase 1 an avèk li, sa vle di ke bagay yap di yo, oubyen bagay ki vrè yo pa deranjel. Mentnan kisa k pase? Nou rive nan yon pwen jiskaske nou gen yon moun kap dirije yon gouvènman, epi se etranje ki mete sou lis sanksyon 2 moun ki minis, donk k ap dirije peyi a avèk li, epi lè yo fin fè sa, se yo menm ankò k mande fòk yo retire moun sa yo. Yo gen yon seri de rès li goumen, li negosye pou l pa retire. Donk sa di ki sa? Se yon moun ki aksepte le banditisme kòm prensip sa pa jennen l. Ni l ap pran dè mezi kont moun sa yo lè etranje enpoze l sanksyon yo. Epi kounye a w mande pou l rezoud pwoblèm ke l ap li santi l alèz avè l la. Li pa kab fè l paske se kont sa nati yo. Mètnan pou ki rezon? Se ankèt n a mennen pou n konn pou ki sa. Paske m pa kwè ke Doktè Ariel Henry gen pwofil ou vagabon ou bandi jan lap paktize avèk yo a men gen dot rezon fò nal ankete pou sa answit ou gen pou zòn yo di w zam ap rantre nan peyi a zòn zam ap rantre nan peyi a sa vle di ke gen yon bagay ki rele ladwàn gouvènman fèt pou l gon kontwòl trè strik sou li avèk dè teknisyen dwanye epi yon sipò sekiritè ki kapab Moun ki premye minis wap pale de li a. Li pat gen yon moun ki te senatè ki te antre avèk konbyen kontenè l pase Bèlada avèk yo lèl rive ladwann di fòl fè travay li poul enspekte yo yo rale zam yo al chache 2 polisye ripou yo tire fè dezòd tou jiskase dwanyè oblije kite kontenè a pase lè sa te pase moun kap dirije peyi a ki premye minis la kisa l te di Ki sa l te fè? Jiskaske apre, yo vin tonbe nan eskonbrit, yo mete moun ki te fè bagay sa a sou lis moun ki gen sou sanksyon. Dirèk, moun ki te direktè ladwàn nan, nou gentan bliye? Donk, yon moun ou gen moun ki direktè ladwàn, toupatou ap mete akizasyon sou li. Bon, dènye kote bagay pete, se etranje k ap vin men jiskase etranje a mete l sou sanksyon epi montre tout travay li fè, fè fo fondasyon eksetera pou ap devye mas lajan ke l gen ke de bagay imajinab. Donk pandan tout bagay sa ap pase la ou la w responsab w ap kolabore avèk moun sa depi konbyen tan ou pa t janm okouran sa e menm lè sa vin pete ou pa pran okenn mezi kont moun nan. Donk sela vle di ke nou gen yon nou pa konnen kiyès ki bandi, kiyès ki leta jodi a. Mentnan si leta nan eta sa ou pa ka mande poul konbat bandi a li menm. Epi gon kesyon fondamantal ou mandem kibò bandi yo vle ale? Nou wè bandi yo se de moun ki trè konsyan. Yo konsyan de sitiyasyon yo. Yo konsyan ke yo monte sou yon teren de gè. E yo monte avèk konviksyon se lavi ou lamò. Ou pa wè tout lè yap pale de sanksyon, yap pale bagay. Ou pa wè yo fè sa yo rele yon devlopman de pwisans. pou montre w ke yo prè ak tout fen zigi l. Poukisa? Paske yo konnen jodi a prèske tout pòt fèmen pou yo. Men, kisa y ap fè? Y ap fè demonstrasyon de pisans. Lè w wè pa egzanp yo di w ke y ap pran tout materyèl, anjen pou y ap eseye atake yon zòn yo konnen se zòn dabitasyon anpil ansyen minis, anpil ansyen gwo chèf, etsetera. Poukisa w konprann y ap fè l? Se menm jan w wè kou y ap asene. Polis Nasyonal la. Se anndan menm bagay pou montre sa yo rele l'expression de la puissance en matière de la guerre. Se kankou, ou konn ki jan mesye bandi sa yo la yo di a yo egzakteman kankou la Russie. Li pa kab fè bak aryè, kèlkeswa jan l kanpe l fè bak, li mouri, donk se an avan, an avan nèt. Mentnan, ki sa w kab opoze a sla? Pa gen okenn sitiyasyon